Maten an nou vin pale avèk laprès non sèlman pou n salye yè nou te twou di nò e lemoun te wè sa k pase twou di nò ikonpri limonad e katye moren moun yo fon manifestasyon soti twou di nò ki rive limonad katye moren. Yo tap mete tèt pou lavi l, la polis nasyonal anpeche sa. Sa se yon siy ki montre yè pèp ayisyen an yo rejte prezans ameriken yo ki te sou sòl peyi an yè. Nou rejte swadizan delegasyon ki te vini yè a. Ou wè yo vini? Ak ki moun yo reyini? Yo reyini avèk ajan yo. Yo reyini avèk èsklav atalan, èsklav domèstik yo. Yo reyini. Reyinyon yo fè yo, li pa angaje nou pèp ayisyen. Nou, sa n mande yo, li senp. Nou mande depa Ariel. Nou mande mesye bank yo korije kaye yo e nou mande pou pèp lan pou yo konprann depi nou wè Gwo entelektyèl sa yo. Gwo entelektyèl sa yo moun ou te ka pran pou modèl peyi a. Moun ou te ka pran kòm ebzanp peyi a. Lè m gade dimansyon moun sa yo, si le plan entelektyèl. K al chita yonn pa yonn devan tonton Sam e pa pou lòt bagay non pou pouvwa pèp ayisyen m vin mande padon pou moun yo ki t al rankontre avèk delegasyon amerikèn nan e nou menm pitit Desalin yo n ap tou pale avèk ameriken yo devan laprès pale ekri te televize n ap di yo Ayiti pa yon eta dè Zetazini. Nou son peyi apa antye. Nou, m pa ka konprann pou nou gon kriz lakay nou. Ayisyen yo deside pou rezoud kriz la. Blan sa yo depi 200 zan. Yap monte desann, se yo menm ki fin kreye kriz lan, konnen yo di yap vin chache solisyon. E koute, m tande gen youn nan yo ki di, yo gen enfòmasyon sou tout moun kap fè move bagay nan peyi a. Kòman w vle pèp ayisyen? Nou gen relasyon bilateral avèk Etazini. E le pli souvan, se yo k mete prezidan yo. Ou pa janm ba leta ayisyen enfòmasyon yo pou di men ki moun men ki moun. Epi se jodi an w ap parat kòm bon papa, ou vle pote solisyon pou nou. Ou te fè l deja, ou fè l ankò, ou pa ka repete l ankò. Etazini echwe. Sistèm nan echwe! Gouvènman ki la a echwe! Fòn gen yon lòt leta pou ranplase leta sa a. Yon leta ki pèmèt nou chita avèk tout moun men nou pap gen mèt, nou pap gen patwon. Pèp ayisyen se pou n konnen delegasyon ki antre la a nou rejte delegasyon sa a e nou di yo al di mèt yo, al di patwon yo, esklav ki isi yo, Yo pa ka deside pou nou. Nou pa ka gen afè avèk bank yo. Epi mwen se moun bank yo kòb blan yo ap rele. Imajine w, an 1998, 1999, kiyès ki te pran Toti Jou a anndan Bank Santral lè l te gouvènè bank lan? Kiyès ki pran koze dola a kal lage anndan bank prive yo se frit jan wi frit jan wi ekoute ekoute yo tap ri nou sin ta dakò yon bagay konsa kòw pran esklav yo esklav a talan esklav domestik yo nou pa pral retire yon esklav domestik poun mete yon esklav a talan retire Ariel Henry al mete fruit jan al mete moun tande yo. Toujou vòlè toujou mateli toujou mateli toujou mateli. Pèp ayisyen maten m vin la pou nou di blan yo peyi dayiti gen lidè ladanl e pa nenpòt ki lidè non e pa lidè po patat non lidè ki gen karaktè ki gen konviksyon e ki gen gran enfliyans nan mond lan map tou di sa Etazini avèk Ariel Henry te panse yo ta pral voye twoup dejenn dan peyi an pou vin arete moun sou baz teyoris, sou baz bandi, ou ka toujou arete moun. Men, m ap di peyi an, erezman, la grand Chin avèk peyi Larisi konprann bagay la byen e nou kominike yo enfòmasyon yo a tan. Pou yo konprann sa k ap dewoule lan nan peyi Dayiti. Sa k ap dewoule la a, se grangou nou grangou. Sa k ap dewoule la a, se bank yo. 8 fanmi ki soti kote yo soti, yo vin pran peyi nou lan men nou. Nou pa ka dakò sa. Nou te dakò sa lontan, jodi a nou di non nou pa dakò. Jodi an, m ap di lemond. Nou pa enkyete lè m tande Ariel Henry al fè demand devan Nasyonzini. N ap di peyi an konstitisyon peyi Dayiti pa pèmèt pou twoup vin anndan peyi nou. E m wè y ap fè tout sa yo kapab pou yo jistifye yon entèvansyon militè. Ann pran nòt, yo di gen kolera, se pa vre pèp ayisyen. Yo di moun antre. Anndan baz simo anndan komisè a polis vin pran zam tout sa se planifye yap planifye pou yo jistifye yon entèvansyon militè nou rejte tout bagay sa yo an e mo nap di peyi an sin rete tann moun sa yo nou pwal mouri ak grangou pèp ayisyen. M vin pale avè nou maten an pou m di nou konsa, nou Ayisyen yo, gen de bagay nou pa t fin sezi, gen de bagay nou pa te fin konprann, jodi an bagay la parèt klè, gon divòs ki fèt antre 8 fanmi avèk esklav a talan, esklav domestik yo anndan peyi an, e nou menm pèp Ayisyen an, Maten an, m tande gen medya k ap di Moïse Jean Charles ap fè kavalye sèl, se sa k fè blan yo ap ekate l. N ap di jounalis yo, analiz nou an se pa sa l ye non. Okontrè, nou menm, nou fè alyans ak pèp ayisyen an. Se yo menm ki izole tèt yo. Olye yo vin jwenn peyi an, pèp ayisyen an, y al chita. Devan anbasad yo pou yal mande pouvwa. Pèp ayisyen poko janm gon desizyon ki pran se ameriken se kanadyen se fransè ki pranl se nasyon zini se oea pou desizyon sa sòti an favè nou se sak fè maten an m kwèl te enpòtan poum te vin devan laprès poum te rejte swadizan delegasyon sa e poum te kritike Moun nou te konsidere kòm gwo entelektyèl ki tounen esklav a talan, esklav domestik pou pouvwa. Pèp Ayisyen, Pèp Ayisyen, Pèp Ayisyen, m vin di nou, mobilizasyon an, nou teste l nan tout depatman peyi a, 10 sur 10. Yè, nou te nan diferan depatman e nou te nan diferant zòn, semèn pase yo e yè ankò. Maten an, Nou antre nan kapital la! Nou antre, nou gen t anonse l an koulè 17 oktòb 2022. Di l dyab bonjou, lap bonjou. Pa di l bonjou, lap bonjou. Nou konnen lènmi nou. Ebyen, nou pral devan Anbasad amerikèn dirèkteman pou n al pale avèk yo, pou nou di yo menm se yo ki responsab mizè nou, pou nou di yo menm se yo menm ki fè koudeta, se yo menm ki mete prezidan, se yo menm ki kraze ekonomi nou, yo kraze pwodiksyon diri, yo kraze kochon kreyòl, yo kraze kafe, yo kraze kakawo, yo kraze tout gwo izin, yo pran tout antrepriz leta yo, yo bay reprezantan yo. Ebyen, yo mete bank nan peyi a pou kontwole sistèm kapitalis lan pou yo. Jodi a, pèp ayisyen, lè m ap gade sa k ap pase nan pwovens yo e kapital lan, sa vle di ki sa? Nou pran leson de sa yo fè nou deja. Nou vin sèmante maten an, devan chèn televizyon ki la yo, devan entènant nou yo, devan radyo ki la yo e devan jounalis ekri yo, m ap vin di nou, pèp ayisyen, Nou vin sèmante menm evènman ki te genyen avan 1804 yo. Kisa k te gen avan 1804? Se te kolon ki te mele avèk esklav a talan, esklav domèstik. Jodi ankò, nou nan 2022, kolon yo toujou la, esklav a talan yo toujou la, esklav domèstik yo toujou la. Si yo pa tande rèl nou, yo kontinye. Ap voye delegasyon an Ayiti. N ap fè yon leve kanpe, n ap fout tout kolon deyò e n ap mete blan yo deyò, se sa m te vin deklare la. Pèp Ayisyen, m fin di laprès pale, ekrit e televize. Jodi an, Ayisyen yo nou vle pale ak tout moun. E, modèl moun sa yo, modèl peyi sa yo, koperasyon ap fè nou yo, avè nou yo, pa bon pou nou. Se sa k fè. Nou konsidere pou nou pale ak tout moun, nou kòmanse pale avèk lòt pèp, lòt nasyon. Ariel Henry, gouvènman defakto an ki mande pou twoup vini nan peyi a. Yon gouvènman Ariel Henry, yon gouvènman ki ilejitim, yon gouvèneman ki opresè, yon gouvèneman ki dekriye, yon gouvèneman ki tchoul. Li paka pran desizyon pou nou, li paka angaje nasyon an. Pèp ayisyen, maten an, nou vin devan laprès, pale, ekri te televize, pou nou mande dyaspora a kontinye sipòte mobilizasyon k ap fèt anndan peyi a. Nou felisite moun Grandans peyi a, moun Sid peyi an, moun Sidès peyi an e nan zòn Leyogàn, Gran Gwav, Tigwav nou di yo felisitasyon e zòn metwopolitèn nan nou di yo felisitasyon. Nou di tou jodi an depatman Nò peyi an, depatman Nòdès peyi an e rès peyi an Plato Santral, Nòdwès, depatman Nip, tout sa k pral rive anndan peyi an se pa nou ki responsab, se mèt sistèm nan Avèk Ariel Henry ki pral responsab. Jodi a, jodi a, son wont pou nou wi, son wont pou nou wi, moun ki pa menm nan leta, moun ki pa menm nan leta, se yo kap dirije polis nasyonal la. Imajine w, Ariel Henry, fò w pran nòt de sa. Lè moun sa yo tiye moun, fòk ou konnen, nou pral pote plent pou Ariel Henry. E nou pral pote plent tou pou swadizan Ansyen majistra Akayè kap bay lapolis lòd pou l tiye moun anndan peyi a. Nou klè, nou klè, nou klè sou sa. Pèp ayisyen, m vin pale avè nou pou m di nou, tout kouch anndan peyi a, nou pa bezwen konnen èske ou se entelèktyèl, nou pa bezwen konnen èske ou se moun ki iletre, èske ou se agwonòm, èske ou se enjenyè, èske ou menm se w tayè, èske ou menm se w ouvriye, Eske ou menm son moun ki nan diaspora eske ou menm son chofè taxi moto eske ou menm son peyizan eske ou menm se jenn fanm jenn gason se etidyan se elèv lekòl se paran papa manman pitit yo fini pou tiye nou se nou tout ki pou mete men poun fè leve kanpe a leve kanpe a li 10 sou 10 nan pwovens yo ebyen le. 17 oktòb, ki raple nou dat yo te tiye Desalin. Nou pral soti sou Channmas lan, nou pral pran Nazon, nou pral pran Kafou Ayopò, nou pral monte otowout Dèlma pou n pran Dèlma 33 pou n al rejwenn kanmarad nou yo ki pral kanpe Jeral Batay. Gen gwoup k ap soti anndan Site Solèy. Gen gwoup k ap soti Petyonvil, plizyè kote, nan tout geto, nan tout katye yo, men nou pral dwat devan anbasad amerikèn. Laprès pale, ekri e televize. Men nou gen 2 chwa. Menm si lekòl ouvè, lè w pral pran yon kous motosiklèt, 300 goud. Si w gen 2 timoun ki lekòl, ou pral peye pou yo chak 300 goud ale, 300 goud tounen. Sa ba w 1200 goud. Èske w ka voye timoun lekòl? Lè m konnen, si yo mete kesyon gaz an aplikasyon, si Ariel Henry finanse. Bi defisi bidjetè lan atravè bank santral. Pèp ayisyen an nou pap ka sipòte lavi chè sa a. Polisye nou yo nou nan geto yo. Polisye nou yo madanm nou nan mizè. Polisye nou yo papa nou, manman nou, fanmiy nou nan mizè. Pa tire sou moun ki nan mizè k ap rele anmwe. Pote kontribisyon pa nou nan batay sa n ap mennen an. Pèp ayisyen nou konnen Majistra akayè an li fè jilè ki make polis mesye a tache yo ye kap tire sou popilasyon an pèp ayisyen an pran nòt de bagay sa yo apati de 17 tout moun ki mouri yo tout moun ki blese se pou yo pote plent pou Ariel Henry avèk moun ki bò kotel yo an 1 mo. Pèp Ayisyen, m te vin pale avè nou maten an pou m di nou depi demen, depi yè pou rive 17, s on gwo match nou pral jwe e nou pa pral jwe avèk nenpòt ki moun. E tout sa ki rive mal, Anbasad Amerikèn, gouvèneman an, sektè ekonomik nan, yo responsab. Se pou sa, nou te envite laprès pale e ki te televize pou nou di yo, Pou m fini konferans lan, chwa Ameriken ap fè yo, manifestasyon yo ap pase pran yo. Dezyèmman, apre le 17, nou poko ap lanse manif nenpòt kòman. Apre le 17, manifestasyon pral fèt sou 19 minis e Ariel Henry devan kay yo nou pral fè manifestasyon yo. Se sa m te vle di.